Koze k gen isit medam e mesye franchman tvlakayhaiti.com nou pa gen bouch poun pale paske nan jou k pral vini yo la telman potoprens telman peyi dayiti pral tranble de revelasyon ki pral gen pou fèt la paske komisè muscadin reyisi A wi, komisè a reyisi ouvè telefòn chèf gang Kendy. E nimewo telefòn gwo chabrak ke komisè a jwenn franchman pa gen lis pou ekri tout nimewo sa yo, tèlman gen otorite ki nan konkonbrèt ak chèf gang Kendy. Nou pral envite w gen detay. Ou sou tvlakayhaiti.com nap diw bonjou ak bonswa depandanman de lè wap disponib pou asiste video sa e pa bliye jodi an se mèkredi 15 fevriye 2023 e nou kontan avèk ou pou nou pote video sa pou ou ki boure chaje avèk enfòkmasyon kap domine aktyalite a nan peyi dayiti nap di yon gran mèsi An jeneral, e avèk sila yo ki rete konekte sou kanal sa e moun tou ki fèk jwenn nou e sila yo ki te la deja nou di w mèsi pou pasyans ak fidelite w e mèsi le fè ke ou kwè nan tvlakayhaiti.com k ap enfòme w sou sa k ap pase atravè mond lan, Ayiti presizeman nan moman n ap pale la a anpil otorite kòmanse gen dyare, anpil otorite panike, anpil otorite kòmanse ap mande ki kote yo dwe fè paske Etazini ba yo sanksyon, Kanada ba yo sanksyon, yo pap ka vwayaje. Enben sou chèf gang sa a, komisè Muscadin te mete lapat ak tout madanm li. Kote yo te jwenn li gen yon telefòn, li te refize bay kòd telefòn sa a paske tèlman gen nimewo otorite sou telefòn sa a, enben chèf gang lan te refize e l te sèmante komisè Muscadin mèt touye l, li pa bay kòd telefòn lan. Enben lè se otorite k ap fè travay yo, yo gen tout taktik pou yo fè w depale e pou yo fè w fè sa yo vle a, enben finalman chèf gang Kendy bay komisè Muscadin nimewo e kòd telefòn sa a, ebyen sou telefòn sa a gen nimewo Toto Bòlèt, gen nimewo yon ansyen prezidan, hum komisè a poko revele ki ansyen prezidan l ye, Enben ansyen prezidan sa gentan rele komisè Muscadin bal gwo presyon e fèl konnen l pap ka met pye l Miragwàn. Gen koze pou tande nan peyi sa. Hum. Men sa k peyi Dayiti a. Men sa ki peyi Dayiti a. Antouka, nou pral envite w gen detay. Dosye asasina prezidan Jovenel Moise e nou konnen FBI ki finalman mete lapat sou 4 lòt Konplis nan dosye sa a, enben prezidan CTU a ki se konpayi de sekirite sa ki baze nan peyi Lèzetazini ki te rekrite Kolonbyen yo pou voye yo nan misyon sa a Ayiti vin touye prezidan nou an, enben jodi a la a FBI mare 4 ladan yo e gen divès lòt nèg ou pa ta panse la ki kòmanse gen dyare paske yo pa ta tann FBI ta fè dènye kou sa a gen nèg ki te di a dosye ankèt sa a FBI bay vag paske yo vin pran e lòt moun ki te Ayiti yo, donk y al avè yo, kidonk ankèt fini, pa gen jistis ankò pou Prezidan Jovenel Moïse. Eben n ap di w, ou te twonpe gason m paske finalman FBI kòmanse ap avanse nan dosye ankèt sa e nèg ou pa ta pi panse pral pran kòd nan semèn k ap vini yo la. Nou pral envite w gen detay ak Stanley Lucas ki pral di nou eben kòman tou Ariel Henry se youn nan moun ki ta dwe anba kòd FBI paske non l site nan rapò dcpj E daprè tout ankèt ki fèt Ariel Henry misye se yonn nan konplis nan dosye asasina sa bon ekout tout moun nap tounen. Sa se telefòn kendy a. Sa se youn nan telefòn kendy a. Nou fini pa ouvè yo. De se fè ke sa se tout dènye apèl ke misye fè yo. Ok. Sa se tout dènye apèl ke misye fè yo. Ok. Si w gade byen w ap wè nou ekri. Misye pale ap Dieu la. Bon prezidan sa a e lè m ouvè nimewo a m wè nimewo sa a s on nimewo ki te deja rele m pou ban m presyon ki di m li ban m defi e rivyè la gran gwav alòske mwen menm mwen Lewogàn trè souvan m poko janm kapab kwaze avèk yo mwen menm ok donk sa se nimewo prezidan frè m sa se toutou Sa se widline lè w peze widline nan la men sa l ba w sa se nimewo madam widline donk se li k konnen sa l t ap di a madam widline dou sa ok li k konnen. Li k konnen sa l t ap di a madam widline sa se nimewo damas sa se kisa sa ye fè m yon wè la. Gen anpil imaj sou li, m pral trete imaj yo la, m pral gade imaj yo. M ap gata yo do. M ap gata yo do, ok? Jou wè la. Sa se tout dènye apèl msye yo. Nye la, ou ta byen renmen wè kè si mou rezidan. Ou ki pye nèk yo. Nèk yo di yo se chèf y ap kouye pou bal la polis. Bon, y ap a fouti kanpe. Y ap chache yo nan tout kwen y ap a ka yon la. Ok? Wè, wè ki nan mwen mete pou li. Ba wè zè ki klike non. Aye, wè fè nèg yo gen nan kase sim yo. Wè fè nèg yo gen nan jete sim yo. Ok? Wè fè nèg yo gen nan jete sim yo. Se wè dap chali, men ni wè chali a fè. Ok? E jò wè la wè pa. Sa se telefon kendi a. Sa se yon nan telefon kendi a. E, nou fè nèva wè. De se fè ke sa se tout dènye apèl ke misye fè yo. Ok? Sa se tout dènye apèl ke misye fè yo. Ok? Si w gade byen w ap wè nou ekri. Misye pale ap Dye la. Ok? Misye pale ap Dye la. Si w ouvè la, w ap wè di mo tout moun yo nèt monte. Misye pale ak moun sa, li pale ak moun sa, li pale ak moun sa. Li pa ka tout moun sa yo. Ok? Sa li yo tout moun ki msou den ni pa li fèm. Che pa la ou se den priz den tou. Bon, priz den sa, e lè mou vè li mi yo wè, mwen li mi yo sa. Son ni mou ki te di jare li mpou banm presyon, ki di mdi banm defi. E rive la, Grangwav, alòske mwen menm, mwen Lewogàn trè souvan. M poko janm kapab kwaze avèk yo mwen menm. Ok? Donk sa se nimewo prezidan frè m. Sa se Toto, sa se Wideline, lè w peze Wideline nan la, men sa l ba w. Sa se nimewo Madam Wideline. Donk se li k konnen sa l t ap di a Madam Wideline. Map gata yo do. Map gata yo do, ok? Jan wè la. Sa se tout dènye apèl msye yo. Nye la, ou ta byen renmen wè kyes nimewo prezidan. Ou ki pye nèg yo. Nèg yo di yo se chèf yap kouye pou bal la polis. Bon yo pa fouti kanpe. Yap chache yo nan tout kwen yo pa ka jwenn yo la. Ok? Ou wè ki non yo mete pou li. Mpa bezwen ki klike non. Ae wap fè nèg yo gentan kase sim yo wap fè nèg yo gentan jete sim yo ok wap fè nèg yo gentan jete sim yo se vòt ap tchali men nimewo tchali a frè m ok. Ok Misye rele kendy kendy Pedon Misye a rele kendy e misye a rete di kote 2 pemèl nan yon bis kap soti jeremi e asèl ak madanm li. Misye di li soti Konavil, alòske enfòmasyon nou genyen de bòn sous, misye se yon nèg ki konn ap kraze kò bosal la anba. Ok? Eh misye. Se yon nèg Kendy. Kraze kò bosal. Madanm, kontak gen la. Se mwen ak Gwadoue, tande cheri. Kòd telefòn nou fè w bay li. Telefòn mwen pa ka pou ou pa konn kòd li. Mèsi. Ok? Talè ou pral bay kòd la. Misye arete ok tande papa misye arete telefòn sa fòk misye banm kòd telefòn nan madanm li paka banm kòd la wap tandem li paka banm kòd la p wap tandem e fòk nèg yo fòk yo banm kòd telefòn nan pa konn e yo arete. Nèg sa yo soti, misye di soti Gonavil, enfòmasyon m gen de misye tou se nèg kap opere du kote de Kwabosal ok. Kapab deja di ke jojo kroke nan gòj yo, eske n kapab deja kòmanse l konsa ou ou n ap yon ti jan pasyan? Bon, jodi a nou swiv konferans de près 38 minit ke. yon ekip otorite jidisyè nan Florida bay sou asasina Prezidan Jovenel Moïse lan, son pa an avan men lè n ap gade konferans de près lan nou te gen yon santiman de desepsyon paske lajistis peyi Dayiti pa alawotè pou fè ankèt sou krim nan. Sa k rive, sa k pase nou E nou menm pu kap sèvi oligak ak politisyen kriminèl peyi dayiti. Sak fèt jodia se pa etazini li te dwe fèt. Se an ayiti lakay nou ke li te dwe fèt se la krim nan fèt. Donk sak fèt jodia montre ke jan otorite sa yo pale nan florida ou wè son ankèt ki bakle kap fèt pou plizyè rezon. Ankèt la bakle paske premye bagay nou konnen sèke ankèt la se an Ayiti ke li te kòmanse. Se Ayiti ki te arete moun yo. Se Ayiti ki tap chache lòt kriminèl yo. Yo vin pran kriminèl ke Ayiti arete yo. E pa yo menm ki arete yo. Se dcpj ki fon rapò 900 paj. Lè nou gade sa k pase jodi an, pa t gen okenn prezans lajistis peyi Dayiti nan sa k ap fèt Florida a. Egzakteman. Dcpj pa t la. Bed-Ford Claude pa t la. Ankèt la pa yon ankèt vrèman bilateral, sa vle di k enplike 2 peyi yo. Fò pa bliye ke krim ki fèt kont Prezidan Jovenel Moïse lan le 7 jiyè, li kòmanse 7 fevriye 2021 atravè tantativ pou touye prezidan an nan abitasyon Tibwa. Ou sonje li disponib sou entènèt la, konvèsasyon ant Enspektris Jeneral Marie Louise Gauthier e Komisè Kòmandan Dimitri Herah. Jodi a, w ap gade li ap prezante Arcangel Pretel tankou se yon sitwayen kolonbyen, men yo pa di ke l ap travay pou FBI depi 2015. Arcangel Pretel Ortiz sa a, li te nan yon ka Nouyòk kote FBI te enplike misye nan afè nan afè FARC, kote misye t ap travay pou FBI nan dosye sa a. Yo pa di anyen sou sa. Moun yo pa menm mansyone tweet John Joel.